Bonjou, bonswa la famiy, avèk plezi nou kontan rantre lakay ou pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon konsènan tout sa kap domine aktyalite a nan lakou peyi Dayiti, ikonpri nan entènasyonal la. Mezanmi, bagay yo vrèman konplike aktyèlman la nan peyi Dayiti. Malgre tout sa kap pase chak jou nan peyi Dayiti, nou oblije retounen avèk menm vayb la, menm detèminasyon an pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl. emisyon. Ebyen emisyon sila n ap debite l avèk vòys sa la fami ekoute. Ya zanmi m, se sa k pase, se nan lè nèg yo fin moute anlè a, e n al replike a nèg yo, nou vin enpuisan devan nèg yo paske nèg yo plis kon trantèn e nou vin enpuisan e te nou 7, kounye a nou repliye E nou desann. Kounye a, n al nan komisarya, yo vin resi ba nou, yo vin resi ranfòse nou avèk men l ap fè san. Kounye a, nou pran men l ap fè san, akonpanye de nou ti gri, nou vire, n al doko, kounye a, n al kwaze avè doko, yo file. Poutan nèg yo pran nou nan yon pyèj, y al pase nou tèt mòn. Kounye a, se vre, nou menm nou gen kontwòl blòk la, pandan mwen menm avèk yon lòt zanmi m, nou rete, zanmi m nan ap kondi, mwen m ap, m ap ba l, m ap, e, m ap fè janksyon pou li. Epi lòt lòt nèg yo pran apye. Pandan nèg yo pran apye yo pase pa nan kwen. Epi men lap fè san tou moute lale pou lal fèmen yo pa devan. Epi poutan nèg yo te tann yon anbiskad. Nèg yo frape men lap fè san yo tire 4 nan nèg yo. Yal a youn. E yo pran zo reken an. Yo pran radyo kominikasyon an. Lè nou wè sa kounye a nou oblije re dezangaje ankò. Nou tounen kounye a se yon blende yo te vin ba nou. Lè nal frape kounye a la nou pran 3 mò yo. Nou frape kèk grenn pou yo men jan nèg yo tèlman anpil zanmim nou pat ka fè anyen nou te oblije lèse nèg yo nou pran mò yo nou tounen. Sa w tande yo sa frèm e bon yo boule zòn nou an nèt yo boule kay mwen machin mwen moto yo boule tout bagay nèt e ni lòt ekip ki t avèm nan yo boule tout nèt e yo tire mont kouzen m yo e anfen men kounya la nou te nan komisarya pandan n al fon premye nou t al fon frap avè yo tire 4 polisye pou nou ankò. Nou retounen son blende nou te oblije pran pou nou te ka al dèyè polisye yo. Bon, nou pran polisye yo men kounya komisarya lage la, Petyonvil lib la. Kounya si w bezwen polisye w pa ap jwenn tout polisye yo vote. Nèg yo bat komisè a, yo voye l ale. Kounya Petyonvil lage lib la e sa k fè w nèg fò aranje yo. Tout kote yon nèg ye la fò aranje w paske nèg yo l ap gaye nan zòn nan. Sa w tande yo sa frè m? Bon, yo boule zòn nou an nèt, yo boule kay mwen, machin mwen, moto, yo boule tout bagay nèt. ni lòt ekip ki t avè m nan yo boule tout nèt yo tiye yon kouzen m yo anfen men kounya la mwen nou te nan komisarya pandan n al fon premye nou t al fon frap avè yo tiye 4 polisye pou nou ankò nou retounen se yon blende nou te oblije pran pou n te ka al dè polisye yo bon nou pran polisye yo men kounya komisarya lage la petyon vil lib la kounya si w bezwen polisye w p ap jwenn tout polisye revoke nèg yo bat komisè a yo voye l ale Kounya petyonvil la gen lib la esak fè yon nèg fò aranje wi tout kote yon nèg ye la fò aranje w paske nèg yo lap gaye nan zòn yo. Bagay yo te mongonmen anpil nan petyonvil komisè aladen pran anpil chaplèt komisè a tonbe l leve l kilbite nèg yo chaplèt anpil kout bòt anpil chaplèt anpil fay komisè aladen pase yon move moman yè anba men polisye nan komisarya Petyonvil. Pou ki rezon? Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou lè nou mete dwòn nou anlè, ebyen komisè a ki te planifye operasyon an, operasyon an te yon jan bwate. Operasyon an t ap mache koupi koupan. Ebyen lè polisye yo vin twouve yo nan ti soulye yo epi y ap mande ranfò, komisè a pa t deside voye ranfò bay nèg yo atan. Menm jan nèg yo te fè anba vilaj de Dye lè polisye yo te anba epi yo tap mande ranfò epi nou wè e wo grade yo daprè sa ki te rakonte Carl Henry Boucher te fè konnen l te fon deplase l tal manje sesi l tal fè sela epi nèg yo pat tande polisye mouri konminezon yo yo glise enfòmasyon bay bandi bandi yo manje polisye yo polisye yo ap mande ranfò pèsòn pa deplase enben se sak pase nèg yo la anlè. Petyonvil e sitou nan zòn Franswa kote nèg Vitelòm yo debake daprè sa nou rive jwenn lè nou mete dwòn nou anlè ta fè kwè nèg yo plis pase 30 nèg ame jousko dan epi nèg yo tap pete kout bal sou lapolis nèg yo te genyen traktè nan men yo yo tap fè wout e nèg yo te genyen machin nan men yo Yo arme, yo gen anpil minisyon, yo gen pi gwo zam ke lapolis e yo pi nonbreu. Lapolis te gen yon ti machin nan men yo, enben nou konnen ti machin sa yo se katon bouyi yo ye, yo pa ka, menm avèk yon kouto ou ka pèse yo, m pa bezwen di w pou yon bon bal, enben nèg yo te fon parèt. Epi sa n tande a la, nèg Vitelòm yo te fon pote boure anpil nan nèg yo tonbe, 4 polisye tonbe, nèg yo goumen yo rekipere 3 kò, e nèg Vitelòm yo yo ale avèk yon kò, enben bagay la te vrèman mangonmen. Enben lè polisye yo menm yo retounen jan bagay la te pase a, e nou konnen komisè a li menm anlè Petyonvil, misye t ap drese l an berilijera, enben nèg yo kase met nan men komisè. M sonje gon lè m mete dwòn mwen anlè sou komisarya Petyonvil. Komisè Aladen li tap drese kò l an veritab tonton makout paske jou sa a nou menm nou mete pye nou atè. Pa bliye nou menm nou se Woben Dèbwa. Nou konn avèk nèg yo nèg yo pa wè nou. Jou sa a nou met pye nou atè nan komisarya. Te gen yon bagay ki te pase. Monchè nou gade nou wè jan komisè ap desann an djongo nou pa konn kisa komisè sa a sak te pranl jou sa a. Men nou menm pa bò isit lè nou met pye n atè pa gen nèg ki mete pye nou atè se sa fè nèg yo ap chache nou tout kote wi men malerezman nèg yo pap janm kapab jwenn nou kidonk nèg yo fè komisè a pase yon move moman e lè nou met dronn nou anlè komisè a tonbe Li leve, nèg yo kout bòt, nèg yo kalòt, nèg yo fay, komisè a pran yon bon jan bwa kale nan men e lòt polisye yo paske polisye yo nève yo di si polisye si komisè a te bay lòd otomatikman nèg yo te mande e ranfò kidonk yo tap gentan kouri rapid vit pote sekou avèk polisye yo polisye yo pa tap tonbe. Nan moman la petyonvil li trè vilnerab pa genyen polisye anpil polisye. Yo gentan revoke anpil polisye. Anpil polisye nan moman an la pa al travay nan komisarya Petyonvil. E pa bliye, Petyonvil nan moman an li gen nèg Vitelòm yo k ap opere. Nèg Vitelòm yo, nou kapab di nan moman ki trè pwisan. Te genyen Alèks, se pa bat n ap bat bravo pou Alèks non, pase nou konnen Alèks se yon chèf gang. Ebyen, bagay yo sa k pase lè chay soti sou tèt li tonbe sou zèpòl, se konsa bagay yo toujou fèt nan peyi Dayiti. Enben Alex li menm se te le mal enkarne pou Petyonvil. Men sepandan, Alex li menm li te gen bon kote l, li te gen move kote l. Kidonk nou pa p bat bravo lakontantman pou bandi, kidonk lapolis ou mete do Alex atè bravo. Nou menm nou te bat bravo lakontantman paske l te tonbe. Enben lapolis, degaje w kounya la asime responsabilite w. Men kounya la nèg Vitelòm yo fon pote boure anlè a, lapolis pa kapab fè fas kare avèk Vitelòm. Pandansetan Alex li menm. Li te konn fè fas kare avèk Vitelòm. Mezanmi, kounye a la men sa k pase. Mwen menm, m tande nèg yo di yo bezwen rezoud pwoblèm bandi nan peyi Dayiti. Ki kote nèg yo pral pase pou yo rezoud pwoblèm bandi nan peyi Dayiti? Pandansetan gen anpil gwo chèf, anpil wo grade ap kole bouda avèk bandi. Dènyè fwa nèg yo te kwense Vitelòm pou yo pran Vitelòm, Vitelòm te nan yon zo reken ansanm avèk plizyè lòt polisye. Enben lè polisye yo ki te atè k tap fè tchèk, lè yo kwaze bakòp la enpi yo di bon a finalman nou resi pral kwense towo sa ki se Vitelòm nan le bòs towo gonde Vitelòm epi menm kote a polisye yo k sou volan yo just pran telefòn yo yo rele yon gwo chèf epi menm kote a yo pase polisye yo ki atè a k te kanpe nèg yo telefòn nan. Epi yo di kite Vitelòm ale. Kounya la nou kapab konprann. Polisye ap kolabore avèk Vitelòm. Wo grade ap pwoteje Vitelòm jiskaske kounya Vitelòm vin twouve l tèlman pwisan, l ap mete anpil polisye nan ti soulye yo jiskaske Vitelòm kòmanse mete do anpil polisye atè. Mwen menm, Si n ta vle rezoud pwoblèm bandi ki gen nan peyi Dayiti, gen anpil bagay pou n ta fè. Si nèg yo vle vrèman, kòm nou menm nou gen pye nou atè, menm jan avèk dcpj, pase dcpj li menm li tout kote wi. Ay dcpj li li nan nivo w pa ta menm es, ou pa ta menm panse a. Kidonk nou menm tou, nou desann atè a, nou gen bagay nan men nou. Kidonk gen anpil. Pil gwo chèf nan lapolis la mezanmi fò yo ta manyen mete yo anba kòd. Gen anpil komisè de polis nan wo kòmandman lapolis la, gen anpil nèg yo ta sipoze arete, gen anpil nèg yo ta sipoze mete anba kòd paske nèg sa yo se yo menm kap pwoteje bandi, se yo menm kap glise enfòmasyon bay bandi. Nou wè nèg bò lanmè yo? Map redi l. Nou wè Vitelòm? Nou wè Lanmò San Jou? Nou wè Ti Makak? Nou wè Toto ki anlè a kap pawaze? Nèg Toto yo la a, ki sèl kòk chante anlè a la ki kanpe anfas Ti Makak, sè dènye tan la nou wè Toto kòmanse pèdi depi se dan devan li paske Ti Makak vrèman mete Toto ajenou nan moman an, Ti Makak li menm se mache l ap mache sou fyèl Toto. Epi nou wè nèg yo ki anba a nèg Jenèf yo, nèg Lasalin yo, Nou wè nèg e anlè gran ravin nèg e kòman nonm sa rele ankò e antreprenè a wi e krisla ebyen nou wè nèg sa yo nèg sa yo pa anyen se yon fèy bwa yo ye si nèg yo vle kolabore vrèman vle rezoud pwoblèm nan arete tèl entèl entèl entèl entèl fon pase men nan nan lapolis la fon pase men nan gouvènman an pran nèg epi nap wè nap rezoud pwoblèm ensekirite ki gen nan peyi dayiti san zoubliye sektè prive. de zafèr la pase men ladan mare yon seri de vagabon epi nap wè pwoblèm ap rezoud nan peyi dayiti. Mezanmi mwen menm pa bò isit bagay la fè nou mal lè nap gade polisye sa yo ki tonbe yo sòti nan mas la ansanm avè nou se ti malere ti malerèz parèy nou se menm yo menm ki tonbe se la rezon pou lakèl nap mande mesye polisye yo sispann kole bouda avèk bandi paske a chak fwa yon frè nou tonbe Se kòmsi nou krache sou fyète oubyen sou enstitisyon polisyè la a chak fwa nou menm nap kole bouda avèk bandi. Antouka, nèg yo te pase men nan, bon, pa pase men non, nèg yo manyen komisè Petyonvil la, nèg yo bat misye byen bat, nèg yo met nan men misye, nèg yo bay misye sa l merite. Yon tantativ de kidnaping nan zòn Dèlma. 75 presizeman nan zòn Katalpa, kidonk lè enfòmasyon an rive jwenn nou, yon enfòmasyon ki ta fè kwè ke machin nan la, n ap gade imaj la la, se yon Ford, yon Ford gri, imatrikile BB tirè 635 59, ebyen selon enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè bandi ak zam ki te abò yon motosiklèt ta fè tantativ pou kidnape. Moun ki te nan machin nan, e malerezman yo pat rive kidnape moun nan, men yo te ouvè kout bal sou moun sa a e moun nan pran anpil bal e lè enfòmasyon rive jwenn nou epi yo ta fè nou konnen ke moun nan li menm lap benyen nan san l nan machin nan li potko fin mouri bon ta sanble nan moman la moun sa deja fè vwèl pou peyi san chapo. Mezanmi mwen menm pwoblèm mwen genyen avèk ayisyen kounya la ayisyen vin twò eklere. Lè yon moun viktim, olye yo ta gentan fè yon tantativ pou yo wè kòman yo te kapab kouri lopital avè l, yo tout yo rale telefòn yo, yo kanpe y ap asiste, y ap fè videyo. Lè imaj la rive jwenn nou la, n ap gade pil moun yo la ki abò machin nan la, okontrè se verifye y ap verifye, se foto y ap fè olye yo ta fè yon tantativ pou mennen moun sa a lopital. Mezanmi zòn katalpa rue katalpa nan dèlma 75 enben zòn sa li menm se yon zòn wouj gen alèt sou nou kapab di sou zòn sa anpil ka de kidnaping anpil asasina anpil pwoblèm nan zòn e dèlma 75 presizeman nan rue katalpa nap mande lapolis degaje n kou mèt janjak pou nou wè bon m pa menm bezwen pale de lapolis pase gade sa nèg yo paka fè la menm vitelòm nèg yo paka stope. Ki afè de lapolis la? Nap mande avèk popilasyon an gade kòman nou kapab mete e kanson nou nan tay nou pou nou wè kòman nou kapab mete pran dwa grandèt majè nou pou nou wè kòman nou menm nou kapab viv nan peyi sa pase peyi a li pa pou bandi li pa pou lapolis li pa pou gouvènman se nou menm kap viv ladan komisè gouvènman l gen machin blende l yo pap jwenn ni e polisye yo tou e polisye ki byen plase yo ki nan ki sa ki nan gang yo tou yo pap jwenn yo yo pap tonbe. Epi polisye oubyen komisè de polis, wo kòmandman lapolis la, minis, moun sa yo pap tonbe. Antouka mezanmi se nou menm ki atè a, se nou menm ki pou degaje nou kou mèt Janjak mete konson nou nan tay nou pran responsabilite nou paske nèg yo pap fè anyen pou nou. Sa fè 2 fwa nou wè nèg yo fè jan de bagay sa yo pase. E fyète polis la anba pye, yo te fèl anba bò vilaj, ebyen kounya la yo fèl anlè petyonvil an plen vizaj nèg yo la, bagay la frape fò mezanmi, e nap mande avèk popilasyon an pou yo degaje yo, pou yo asime responsabilite yo. Nap fè yon kout pye la nan zòn Maryani, nou pral pale la de Smith Mathurin, depite pye pay an, nèg yo te pran l nan zòn Maryani, yo libere l, finalman bandi yo deside lage l san ranson. Mezanmi gen anpil nèg ki depite, ki te senatè, nèg yo pa gen kòb non, pase gen nèg yo nan peyi a la, nèg yo pa gen anyen nan men yo. Ou konprann, sepandan gen nèg m konnen gen depite gen senatè ki te gen anpil bagay nan men yo paske gen depite ak senatè ki tap vann vòt anba nan parleman an men depite Smith Mathurin nèg yo te pran l depite Pyè Payen an nèg yo nan zòn Maryani yo te pran li e yo libere l la. Ebyen bandi yo pafwa bandi yo konn rete m pa konnen genlè gen bon espri k pale nan tèt bandi yo ase nou wè bandi yo deside libere depite Smith Mathurin depite Pierre Payen an ke nèg yo te pran nan zòn Mariani antouka. Lapolis, Si n pa ka kriye pa fè lèd, rekòmandman lapolis la si n pa ka kriye pa fè lèd, mezanmi degaje nou asime responsabilite nou met kanson nou nan tay nou, m konnen gen anpil nèg onèt nan lapolis la, m konnen gen anpil polisye vrèman ki dwat, m konnen nan wo kòmandman lapolis la gen nèg vrèman ki pap kole bouda ak bandi, pandansetan nou konnen tou gen anpil nèg nan lapolis la kap kole bouda avèk bandi, ebyen nap mande nèg sa yo ki pa nan kole bouda avèk bandi. Mesye degaje nou bay bandi yo bon jan bwa kale pase gen polisye vreman ki sou batay gen polisye vreman ki vle rezoud pwoblèm ensekirite ki gen nan peyi dayiti se paske bagay ensekirite sa li politize kòm toujou la fami yon maksimòm de kòmantè yon maksimòm de pataj mande ak zanmi fanmi pwòch ou pou abòne avèk chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble a pou nou dir ke vou apresye le travay epi aprè kèskon di a la pwochèn.